Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Map kòmanse avèk ti videyo sa, videyo mon konpè m Laris Jean ki li menm denonse menas lap sibi. Nou sonje m te fè yon emisyon pou m di nou ke dèzòm ame ak machèt ak kouto te fè tantativ pou antre lakay li. Men yo pwofite de lojik Bwa Kale a pou ta kapab pote boure lakay li. Men gen yon menas dèyè sa paske se sekretè jeneral ASPAED, yon òganizasyon k ap evre nan domèn edikasyon. Menas la kapab sòti la. E se sa k fè n ap pataje enkyetid li ansanm avèk fanatik yo. Mwen m se Laris Anjan, jounalis e responsab, alo sekretè jeneral Asosyasyon Paran Delèv Dayiti. Jounen jodi a, m ap fè nou konnen, laprès nasyonal, entènasyonal, m ap fè lemonn antye konnen Laris Anjan ap sibi gwo menas epi genyen gwo atak tou m ap m ap resevwa konsènan yon gwoup moun Ki te rantre lakay mwen jou ki te lendi premye me pase an. Moun sa yo te rantre a inè di maten avèk kouto, manchèt, baton. Moun yo rive rantre nan chanm mwen, chanm madanm mwen, chanm pitit mwen pandan de fwa. Lè mwen eskandalize bagay la epi mwen al pote plent pou yo jedi. Mwen pote plent nan pakè pou yo, mwen pote plent nan komisarya Kanapevè nan madi ki te 2 me an. Jedi pandan madanm mwen ap pale avèk yon zanmi ni nan vwazinaj, li tande youn nan, li tande tonton youn ladan yo, alò tonton an se Anbwaz Pwofèt, ki ap rakonte kòman li bezwen mil dola ameriken lò li fin asasine fanmi an pou li pran sendomeng pou li. Dam la ap rakonte bagay la di l men eskandal ki fèt deja kay moun sa yo avan yè kounya ap wap mande pou tounen lakay moun yo ankò Ou pap ka sipòte, li di dam nan konsa, se sak fè map chanje strateji an, m bezwen mil dola koum fin asasine yo poum pran sendomeng pou mwen. E kounya m retounen skandalize bagay la ankò, nan menm sware a li te fè nevè lè Jean Orlando ki se neve Anbwaz Pwofèt lan, retounen lakay mwen avèk manchèt li, l pase manchèt li atè devan pòt kay la, misye dim se gòj wou map koupe. Epi misye dim konsa. m tande wap pran lapolis avèm map bat ou map tiye w misye dim map tounen nan kay ou ankò paske m gen pou m tounen ankò epi kounye a m kontinye m kontinye avèk pwosesis jidisyè yo epi yè pandan mwen Nou al fon deklarasyon nan yon radyo nan kapital la pou m te prezante, denonse ak e menas yo map kontinye e sibi pandan map pale avè nou la. E apre pasaj mwen nan radyo a, e gon pakèt moun nan zòn nan ki rele m ki di m pa rantre lakay ou paske genyen plizyè reyinyon ki fèt, moun yo trè choke. Depi ou antre yo ap asasine w. Depi yo antre yo ap asasine w. Jan w wè a depi yè se konsa m ye. Mwen pa dòmi lakay la epi mwen deloje madanm mwen, pitit mwen nan kay la paske enfòmasyon m te genyen te fè konnen nèg yo, yo al chèche zam prete, yo file manchèt yo, yo di depi mwen rantre nan kay la yo ap asasine m yè paske te gen menas ki te fèt tou yè a pou yo te boule kay la. Men pandan map pale avè w la, kay la pa boule, epi mwen menm mwen akouvè atestan ke mwen kontinye avèk pouswit jidisyè yo. Se yon menas, menas yo yo enòm, menas yo yo enòm. M di w moun ki dèyè bagay sa a se yon sèten de Stevenson René, se yon sèten de Jean Rolando, se yon Désir Schneider avèk yon Odson Ensi koni, mwen menm mwen lage vi fanmi m, vi, m lage vi madanm mwen, pitit mwen, vi fanmi an sou kont mesye sa yo jounen jodi an ki ap fè tout, tant k ap fè tout sa yo konnen pou yo wè si yo ta tiye m avèk tout fanmi m. M ap mande kominote entènasyonal avèk nasyonal la pou yo pran mezi ki nesesè pou yo. Asime responsablite yo fas avèk dosye sa a mwen menm Laris Jean lavi m an danje jounen jodi an. Pèsekisyon sa a yo kòlèg èske m te ka di yo gen yon koz? Aprè tout sa ki fèt nan jou lendi ki te premye me an a inè di maten an lakay mwen se aprè sa nan bouch moun m ap tande yo di Laris Jean ta gen Bandi kache lakay li se bandi yo te vin chèche. Map fè tout moun konnen mwen menm Larijan m pa gen oken konivans a bandi, dayè m se youn nan moun ki toujou senp, m pa rantre lakay mwen a moun, mwen pa mache a moun, mwen pa gen pitit mwen ki rantre lakay mwen a moun tou, mwen pa moun ki resevwa vizit lakay mwen, monchè m pa fò m kapab di w m son sitwayen ki abite nan zòn nan depi 11 an. mwen pa gen anyen wong mwen enplike ladann ni tou moun nan zòn nan konnen tou kiyès ki lari san yo konnen m pa gen anyen wong mwen enplike ladann. Aprè pwosesi jidisyè yo kisa ou ta renmen pou ta antame aprè pwosesi jidisyè yo? Mwen rete kwè pwousuit jidisyè yo se meyè vwa a. Se meyè vwa, se meyè fason pou mwen aji. E pi pou lajistis, lapolis, moun ki konsène yo, otorite ki konsène yo nan garanti vi ak byen moun, pou yo pran responsablite yo pou mwen menm pou m viv jan ke lalwa mande l. Ki sa w ap mande leta ayisyen k ap fè pou w nan moman sa a? M ap retounen di w sa ankò, mwen mande. Leta ayisyen, mwen mande lakominote entènasyonal pou yo pran responsablite yo fas ak dosye sa a kote vi m menase, kote vi m an danje. Men sak Ayiti a. Ban m di n yon bagay. M pa janm pale byen de moun ki move je. Sitwayen sa a s on sitwayen Mwen genyen l respè. Dayè, fò m di nou byen ke mwen batize pitit li. Li se konpè m. Li se youn nan moun ki toujou ap oryante moun nan bon chemen. An m di nou yon bagay, petèt nou ka pa konnen l, men son moun, jan w ap gade l la la a, ou kapab fè de trè movèz ide. Men lè w ap konvèse avè li, w ap wè son nèg ki gen pwofondè nan pawòl li. Eske n konnen lè nou te nan palman ansanm misye te toujou ap konseye anpil depite? Misye toujou ap di yo ekoute e pa vwa sa pou pran men kote pou ale. Kèlkeswa nèg ki pase nan gouvènman an la a li pa ka pa di w li pa konnen sitwayen sa ki rele Laris Jean sèt en trè bon konseye e li pa bezwen yon goud nan men w pou li ba w konsèy. Men mezanmi kisa sitwayen an gen avèk nou? Kisa li fè nou? Tanpri souple map mande nou pa kontinye takinenl Lui c'est un sage li pa konn nan kont a moun li pa konn anmède moun paske kitem di nou bagay la paka konsa e si yon bagay rivel se sou kont moun sa yo e nou konnen yo el pap pase konsa lap tak o tak m tou di nou sa lap tak o tak tanpri souple poze may nou. pa kontinye takinen sitwayen an. Imajine w yon nèg nan laj sa a pou w ap dòmi nan lari paske moun ap fè w menas, moun sòti pou touye w. Se pa serye. Mwen m, e mwen k pa gen pwoblèm a sa. Yon nèg ou bezwen touye m ok, m pa nwi. Paske mwen menm m s on Arab, m s on Robin des Bois. Nou mèt pati dèyè m. Men tanpri souple, moun sa yo ki pa gen anyen a wè ak anyen, tanpri Maître Giverna Guillaume te sibstiti komisè nan tribinal premyè enstans Gonayiv depi ane 2015. Nouvo komisè gouvènman an pwomèt l ap travay an komen akò avèk lapolis yon mannyè pou kapab retabli sekirite nan jiridiksyon sila. Nou sonje ki sa k pase Maître Serard Gazius li menm ki lage yon gwo chèf de gang e yo pran sanksyon kont li pou kouwè l ye la a. Ebyen si ankèt la revele pozitiv sou tou sa Yo repwoche Serard Gazius li kapab jwenn arestasyon l. Men, yon ti tan apre, yo ta pral fè chwa de Maître Moïse Déristin ki li menm genyen de sulfureuse reputation, donk li sèlman pase une heure on l'a nommé epi yo revoke li touswit pou move repitasyon. Jis avan nou rapousib ak lòt enfòmasyon yo fò n di ke Sniper li menm li voye mesaj pou 2 jounalist. Youn se Teriel Telus, lòt la se Roudy Sanon de Radio Ibo. Ekoute, youn se yon jounalist ki sou rezo, lòt la se yon jounalist ki li menm nan radyo e an menm tan sou rezo. Mwen wè gen anpil moun ki voye vòys ban mwen pou di RL mande nèg yo pou sispann paske. San sese menm travay la yap fè. Yap fè menm travay la se vre men ekoute ils se sont enlisés nan yon polemik tuatoire. Sa vle di youn ap tire sou lòt, youn ap tire boulèt sou lòt. Tande byen men sa pou nou konprann Roody Sanon se yon moun Depi w pike l l ap pike w tou. E sa k fè w wè l di w li menm li pa dakò pou pitit pa l nan kontak ak yon lòt timoun epi pou se pitit li a k ap kriye. Non! Li bay pitit li de edikasyon. Yon edikasyon moun de byen, yon edikasyon moun sal. Se pou m di nou ke. Depi w atake Roody, w ap jwenn. Theriel Thelus tou li menm, se yon nèg kòmsi ki te kòmanse sajman, men nan dènye moman la yo, li yon ti jan antre nan yon lojik derapaj vèbal tou. Lè w sou rezo sosyo yon moun fè yon kòmantè, ou ka reponn li sajman. Men konsa tou ou pa dwe antre nan yon lojik bing bang avèk li. Sè dènye tan, si yon moun fè yon kòmantè, sa kapab leve plim sou do Theriel. Sa m pa fin twò dakò. Donk 2 nèg yo gen pwoblèm pa yo. Men kounye a gon bagay pou konprann, si on moun atake TT, Morvan ap fè kò a TT. Le pwoblèm sè ke Roody Sanon se lami de Morvan. Morvan pa ka antre nan koze sa, li oblije kite Theriel ap gouye anba Roody Sanon. Kounye a mesye gon bagay pou n konprann, depi lè premye zen an te eklate a, Theriel te oblije poze may li. Konprann byen wi. Teriel te oblije poze may li. Epi gon bagay map di nou, ou wè mwen menm mesye m pa janm vle antre nan polemik. Se pa kem pè polemik non, se pa kem gen dosye pou nèg trete paske m toujou di yon nèg, si w bezwen dosye m, vin jwenn mwen map baw dosye. Donk na va konprann. La mwen oblije mande 2 mesye yo tou fon poze may yo. Ok. M pa kwè se sa rezo sosyo ap bezwen. Ou te fon atak lòt la reponn bon sa fini la. Men ekoute se evidan pou nou kapab tande Sniper li menm kap adrese l ak 2 jounalis sa yo. Bonjou bonswa tout moun. Bon maten an m fè video sa pou m pale ak 2 gwo jounalis peyi a genyen. Ok 2 gason vanyan, 2 gason ki pa pè denonse vakabon, ki pa pè pale a vakabon. Bon, m panse ke son privilèj pèp ayisyen an genyen pou l genyen nou nan sosyete a k ap pale pou li. Men mesye, gen kèlke mwa la m ap swiv nou, paske m swiv nou anpil, m tande nouvèl anpil. Ok, gon ti gwouj pa gou antre nou. Mesye an nou kite sa, nou vo plis ke sa. Ok, popilasyon renmen nou anpil, gon pakèt jèn, gon pakèt moun k ap swiv nou, ki ta renmen demen vin yon Roudy. Mesye Roudy Sanon. Ok map swiv ou depi 15 ans nan afè football. M renmen w anpil m son malade ou m son fou Roody. Ok Ou vin rantre nan fè analiz politik m panse son bon bagay paske tip de moun ki gen karaktè w yo, yo pa fasil. Ok Ou son nèg jan bagay la ye wap dil ou pap met dlo nan bouch ou. Se menm jan pou mesye Theriel Thelis. Ke map swiv kelke tan tou. Ok. Son nèg ki pè poul pale. Son nèg kap fè analis. Son nèg ki kwè nan chanjman. M panse ke mesye nou vo plis ke sa. Ok. E m panse n ka jwenn yon solisyon a sa tou. Popilasyon an renmen nou. Travay nap fè a pa gen pri. Ok. Nou vo plis ke sa. Mesye Roody, m abitye avè w plis. Ok, m rekonèt ou trè byen e w rekonèt mwen tou. Ok, e an nou fè plis efò. An nou kite bif sa a. E m panse ke gen anpil bagay nou gen pou nou ofri popilasyon an. Pou ti tan nou rete n ap viv toujou a. Pèp la pa bezwen divizyon. Ok, pèp la bezwen enfòmasyon. Jan nou kale je pèp la kenbe la konsa. Divizyon an pap mennen nou anken kote. Ok. Map tou fè yon ti anons maten an pou tout popilasyon an jeneral. Ok. Nou toujou revandike dwa nou pa janm lache mouvman bra kale a. Mouvman bra kale a se sonbòl nou, se so nou kounye a, se sèl li menm nou genyen. Otomatikman nap fè lansman bra kale a, leta ayisyen, wo eta majò lapolis la ap fè devwa l. Mwen menm mwen son polisye m prè pou m batay, m toujou la nan, m toujou la tout kote. Ok e map toujou la. An nou kenbe flanbo tèt ansanm nan. M pa vle divizyon ankò. Nou divize deja. E banm tou di nou sa. Liberasyon, mobilizasyon pa janm fèt san vyolans, pa janm fèt san san pa koule. Men ka pa nou an diferan pèp ayisyen. San nou koule twòp. An nou aji. Mon direktè Elbe, premye minis peyi a. Ok. Popilasyon an peye nou menm ki pou nou ba l sèvis. Pèp la ap tann yon repons nan men nou. Ok. M kontan blende yo vini. Gon pakèt jenn fanm, jenn gason nan lapolis la ki prè pou goumen. Men mesye leta yo, map mande nou, otomatikman, la polis nasyonal dayiti, ok, demantle baz gang yo, m pa konn ki kote lap ye, paske bagay la polis sa m oblije kenbe l sekrè, pafwa lèm pale, gen anpil moun ki gen pwoblèm, men pale a bon tou. Men vle ke, si la polis, si jodi a nou pa gen, nou detwi sa t rele bandi nan vilaj, fòk leta mete anprent li la tou. Fòk ministè e, kòmanse afè sosyal. Ok ministè edikasyon nasyonal ministè dè spò ok fòk nou mete anprent nou nan zòn sa yo tou si ke la polis fin demanke gang yo epi nou kite l konsa pral gon lòt ankò t pral leve ok se sa l ye epi met prezan pou mwen. Depi w bezwen konnen tout sa k ap pase nan peyi a la nan kesyon jounal an liy ebyen se evidan pou kapab ale sou radyografi paske se yon jounal ki toujou on tayim se enfo a la minit epi pa gen kesyon de dout pa de dout depi w bezwen al konfime yon enfòmasyon w mèt ale sou radyografi lè nome Alice Nancy, 38 an, e Bettina Fleuranvil, 28 an, yo jwenn arestasyon yo pa sèvis departemantal lapolis jidisyè nan nivo sidès peyi Dayiti nan lannwit mèkredi 10 me 2023 nan Lamandou nan komin Jakmèl. Daprè premye eleman enfòmasyon lapolis bay, Bettina Fleuranvil ta konn brase dèyè ak chèf gang Kraze Baryè a Vitelòm Inosan ki ap opere nan komin Petyonvil. Moun sa yo, SDPJ ap tande yo nan Jakmèl e pandan jounen jedi 11 me 2023 a, daprè sa yon sous polisyè fè konnen. Genyen Jimmy Févil ak Pierre Roberto ki jwenn arestasyon yo pou trafik zam. Lapolis nasyonal anonse li mete anba kòd Pierre Roberto 15 avril pase a pou trafik ilisit zam afe. Arestasyon sila fè suit ak arestasyon Jimmy Févil Kèk jou oparavan, nan kad yon kontwòl woutin nan Turgeau. Nan moman sa a, Jimmy Févil te jwenn arestasyon li pou pò ilegal zam afe, avan li fè konnen li te chaje pa Pierre Roberto pou kapab al bay zam ak yon sèten Kempès ki ap dirije gang Bel'Air, swit ak dekouvèt sèten foto ki parèt yon ti jan konpwometant. nan telefòn pòtab sitwayen sila. Nan kad arestasyon li, lapolis fè konnen li sezi materyèl ilegal e yon valè 4 milyon goud lakay Pierre Roberto ki li menm nye tout patisipasyon li nan yon trafik konsa. Lapolis arete Jimmy Févil alyas Jimmy Tech avèk yon pistolè 9 milimèt pandan yon fouy fòs lòd yo t ap fè sou wout Turgeau. ke Kempès ap dirije. Mete sou sa, evidans yo pwouve Jimmy gen enplikasyon li nan trafik zam. Pandan dcpj ap apwofondi ankèt la, Jimmy denonse Pierre Roberto, daprè sa li di, ki konn kontakte l pou li vann zam pou li. Konn Kempès? M konn Kempès. Ki aktivite w fè ak Kempès? Kempès? E li k ap jere zòn nan. Se yon screenshot e se prezizion men te te plizyè li te 2 ou 3 men m te efase bagay sa yo men yon grenn ki dèyè te rete ki pa te pase de se prezizion li y ap fè swivi a yo te mande m te di e Roberto jan bagay la te pase a mwen menm m te bay li konsa m te di de se prezizion wi se 4 e manch ton la yon bout manch. Sèl prezanman m te achè a m konnen. Swit ak yon filati samdi 15 avril pase a, lapolis arete Pierre Roberto, 35 lane, pou enplikasyon prezime l nan trafik zam ak minisyon epi asosyasyon malfektè. Lapolis dekouvri tou lakay malfra a nan lokal Le Goûter Night Club nan Dèlma 32, nan moman an, plizyè materyèl ilegal ak yon sòm lajan Plis pase 4 milyon goud sezi. Malgre sa, Roberto voye jete tout akizasyon sa yo. M konn Jimmy, Jimmy Tech. M konn Jimmy Tech. Biznis m konn fè ansanm ak Jimmy Tech, se lè m sot lòt bò ansanm ak telefòn a laptop, mwen ba l vann. Sa a, tankou sa m di w an, pou dekòde, mwen ba li yo, l dekòde yo pou mwen. Konbyen tan w gen depi w byen avè l? M pa gen anpil tan m byen avè l. Konbyen tan? M ka di s on patnè k rele Erol ki te mete m an kontak ansanm avè l an desanm. Dezyèm fwa m bay Jimmy Tech machandiz li te evalye a 5 mil dola ameriken machandiz. Se te 2 MacBook Pro 2018, 6 e iPhone 12 Pro. Lè premye odisyon lè te moutre m prèv Mwen di yo sa kisa m di yo m pa okouran de sa. Ki prèv yo te montre w? Yo te montre m yon foto, m di m pa okouran, yo te poze m kesyon m di m pa okouran de bagay sa. Sa k te gen nan foto a? La a m pa e sa k te gen nan foto a sa m di w lan pase anketa pa t vrèman kite m montre w tankou sa m di w lan e bay zam e m di m pa konprann li di m sa yo e bay zam ki demoute yo ye. Èske w okouran Jimmy w ap fonksyone ansanm avèk li a e sòlda Kempès li yo te konn sa? M pa okouran de sa. Sèlman m konnen. Fonksyonè w moun ou pa konn sa? Non. M pa konnen l lontan. M pa t janm okouran ke l te nan anyen ki dwòl. E la, pase pandan y arete m. Pandan yon lòt seyans odisyon, Jimmy Fevil bay yon lòt vèsyon sou rezon ki fè l denonse akolit li an. M zam yo. Zam yo m di konsa e m s on malfezan. Yo te dwe m on kòb tou wi, men nèg yo te dwe m on kòb men nèg yo te tou te tou ap fè l. pou kontinye fè viktim nan mitan popilasyon an. Dan lavi, yon sèl bagay m aprann nan dcpj la, pa fè moun konfyans. Yon moun ou wè l, si w ka salye l, salye l. Menm apèl, ou pa dwe bay yon moun. Yon apèl sèlman ka pyeje w.